Nou kontan rejwenn ou ankò yn fwa sou kanal Paula TV lakay Haïti.com zanmi konpatriyòt nou yo e nap pwofite di mèsi nou pap pale twòp paske son videyo trè senp ki pa konplike ditou menmsi Dimitri Vorbe Ansyen pdg Sogener jodi a ki pati kite peyi a depi avan menm Jovenel te asasine, nou konnen jan l te asasine 6, 7 jiyè 2021 an medam e mesye, ebyen aswè a la a Dimitri Vorbe live misye dedouble, misye fache, estomake pa rapò avèk divès kesyon pyèj, divès kesyon dwòl ke fanatik nou ka di. de joveneliste et yo menm de phtquis ki ap kofre Dimitri Vorbe ak yon pakèt kesyon la a sou dosye asasina Jovenel Moïse, sou dosye zam kap sòti nan peyi Lèzetazini pou antre an Ayiti, sou dosye gang kap resevwa pakèt minisyon, pakèt zam nan peyi a, ebyen Dimitri Vorbe misye nève, misye fache, misye menm bloke de twa moun ki ta poze l de kesyon li pa ta menm swete yo poze l, ebyen ayisyen nou konnen yo pap manke w, lè ou konnen ou pat dwat, lè ou konnen tou ou enplike nan yon pakèt bagay ilegal nan peyi sa a, nou pa bezwen di w kòman ayisyen ap teke grenn ou jiskaske. Yo fann yonn ladan yo medam zi mesye eben se nan optik sa ke dòk Dimitri la a misye ap pase move moman anba kesyon dòk fanatik oubyen ansyen dòk sipòtè Jovenel Moïse yo e nou pral envite ou gade Dimitri e tande tou eben li menm ki tap reponn nan divès kesyon e gen de anpil verite misye mete deyò tou sou gang yo anpil nèg nan moman la yo pa teke nèg yo yo pa menm pase Kanpe nan tèt nèg yo alòske se nèg sa yo ki enplike nan finanse bandi nan finanse gang nan peyi sa antouka ayiti peyi spesyal peyi otorite peyi nèg ki gen pouvwa men nou menm ti malere nou pa reprezante anyen nan peyi sa nou wè kòman bandi ap touye nou manje nou koupe nou tankou se vyann yo pral lote nan mache Son bagay ki grav. Antouka medam e mesye nou pral envitew gade e tande Dimitri Vorb ki li menm tap estomake konsa sou moun kap pozel kesyon dwòl yo. Bon ekout tout moun, nap tounen pou yon pwochèn video. Trop mechanste. Anvan anyen gon pastè, pastè a mache li ramase li koupe tout ti medam nan katye yo. Apresa pwoblèm nou sa boujwa men nou pa gen pwoblèm a pastè. Nou tout pral nan menm legliz pastè a ankò wi. Pastè a paske li pran pòz lap di pawòl Bondye, chak wikenn li fè nou ba n ti kòb ki sòt nan chèk nou pa menm genyen pou n manje a, nou bay pastè a tout ti kòb la. Nou mennen tout ras nou nan legliz la, nou mennen sè nou, manman nou, tout ras nou pou pastè a plimen. Pastè ap manje yo epi nou pa gen pwoblèm a pastè, epi nap veye pwoblèm boujwa. Epi nan raj. Nou pa menm konn boujwa. Nou pa konn nèg la ni an pent ni an penti. Nou tande yon nèg di yon tenten, nou di tenten an, nou repete l. Epi pastè k ap devore nou an, chak dimanch n al nan pye pastè a. Chak dimanch wi. Malgre nou konnen pastè a pa bon wi. Nou menm ankò k ap pot kòb bay pastè a pou l al achte Mèsedès. Nou pot kòb pou pastè a pou l al achte bisiklèt, pou l al achte motosiklèt, pou l achte kay. Nou mennen pitit nou a madanm nou a sè nou bay pastè a. Epi nou pa gen pwoblèm a pastè. Nou pa gen okenn pwoblèm a pastè non. Nou gen pwoblèm a boujwa. Epi pito nou te pi entelijan. Nou fè, nou gad sa boujwa a fè pou l rive boujwa. Epi nou pran plas boujwa a. Si nou te entelijan, se biznis pou nou kreye wi. Pase kiyès k al achte nan men boujwa? E pèp wi. Si pèp konnen boujwa pa bon pou li, sispann al achte kay boujwa. monte biznis nou, fè afè nou, epi vin gran nèg nou menm. Bon nou pa vle wè boujwa epi se kay boujwa nou pral achte? Nou pa vle wè boujwa epi se kay boujwa nou pral achte? Moun ki fè n plis mal la, nou pa gen pwoblèm pou al lakay li? A mesye, e menm bagay pastè a wi. Yon pastè k ap fann fwa nou, nou pa gen okenn pwoblèm avè l non, nou gen pwoblèm rasis, nou gen pwoblèm egri. Nou gen pwoblèm anndan nou avèk tèt nou, konplèks ke nou gen, epi son sèl bagay ki enterese nou joure boujwa. Vini anba live la la di yon boujwa de betiz. Men pastè kap koupe kou nou a chak wikenn amen. Chak wikenn amen pastè. Pastè a la lap met dwèt nan ti medam yo. Nou pa gen pwoblèm a sa. Pastè a la. E pa mwen non kap met dwèt. A, nèg ki di betiz la m pap menm reponn ou monchè. Pwoblèm nan sa tèt ou genyen monchè. A, m pap menm reponn ou monchè. Gade, anestezye. Betiz, betiz pa fè mwen yon kòm anestezye. Pase si m wè nou poko ka joure pastè, nèg ki vin joure m nan la monchè. A, anestezye. Joure m, joure w lan pa fè m mal ditou. Li bay m manyen m. Pastè kap manyen yon fo a ou pa menm gen kouraj pou jourel. Ougan ko al wè a mesye se lòt jou m konnen depi yon nèg kal kay ougan pou ougan an bo resèt e monte poul monte ou m pat janm konn bagay sa non an nou dakò pou yon nèg di n son ougan l ye nal lakay li ebyen pou misye monte nou poul ba nou pou espri antre sou nou. M pa tap vle wè boujwa vre mesye. Ay nan eta sa bay zay la. Misye di m sanble a Don Kato. O frè m sa fè m plezi. Si m sanble a Don Kato mwen a sa fè m plezi anpil. Don Kato bèl gason, byen kanpe. Sa fè m plezi wi. M pito sanble Don Kato ke m sanble a pastè kap vyole ti medam Ayiti yo monchè. Oh Bito sanble Don Kato. Non, yo pap janm site non pwofèt la. Pwofèt la son bon bagay. Pwofèt la k chita anndan geto avèk gang tout jounen bon bagay. E Dimitri k pwoblèm yo. Wi, Dimitri k pwoblèm yo. Enben, kontinye toujou. Bann enbesil. Bann ipokrit. Bann ipokrit. Pil ti tonton kap ri ri toujou ri profèt la baton pastè a baton e ri toujou. Bakon al ni nan pastè sa yo ni m bakon al kay ougan pou m fè moun monte m m twò entelijan pou sa monchè kote m sòti m ta pral kay ougan pou fè ougan vin monte m pou m bal kòb pou l monte m apre sa pou l pa regle anyen pou mwen men mezanmi fò n kite sòt Nou ap kite sòt. Donk moun yon nik kanpe konsa yo di nou joure entèl epi nap joure entèl pou bèl figi nou, pou bèl figi pou nou fè plezi a yon seri denbesil. Epi tout jounen chita kay ougan. Al nan sòl epi yo devore nou, yo vòlè sòl la menm 5 fwa nan men nou, nou tounen nan sòl la ankò. Enben mezanmi, mezanmi nou sòt vre. Nou pa wè yon bagay, nou rele dèyèl. Men sa nou wè a nou pa vle wèl. Nou poko janm wè yon bagay non. Nou kwè ladann paske yo di nou l nou poko janm wè l men nou kwè ladann. Sa nou wè a de je nou. Nou wè pastè a vòlè. Nou wè pastè a kriminèl. Nou wè ougan vòlè. Nou wè nèg la ap vòlè kòb sòl nou. Nou tounen ladann ankò. Sa, sa, sa, sa, sa bosal. Sa bosal. Mezanmi, si m te bay Dimitri fon 10 jou ap jere peyi a, nou ta ka joure Dimitri apre. Ban m fon jere l, si apre yon 2 zan nou wè peyi a pa bon, nou ka, nou ka kouri dèyè Dimitri. Men, Dimitri poko fon yon jou. Nou poko menm ba l jere yon, yon, yon katye. Ebyen Dimitri k pwoblèm nou? Nou fou? Tèt nou pa byen. Tèt nou pa byen. Kòm si Dimitri kraze peyi a pandan Dimitri poko fè yon demi èd tan. Nou poko menm ba l jere ayewopò a non. Nou poko menm jere yon ayewopò. Nou poko menm jere yon lopital. Nou poko menm jere menm yon meri nan peyi a. Nou poko menm jere menm yon branch nan sena a. Nou poko janm vote m pou m fè anyen. Nou poko janm dim nap vote yon moun pou mwen epi e mwen k pwoblèm ke nou genyen. Men tout nèg granba a kap kraze peyi a ke nou mete, nou chwazi, nou mete poko bann pwoblèm. E nan nivo sa a nou sòt? M pa vle kwè sa. M vle kwè se de twa grenn moun ki konsa. M poko ka, m pap kwè ke majorite ayisyen ta sòt konsa. Non, manti. Mande Bondye padon. Etazini lè yo nonmen yon nèg prezidan, aprè 6 mwa, misye pa remèt anyen. Se dèyè l yo kouri, sondaj se dèyè l, misye son vòlè, misye son vakabon. Lè prezidan ap fè bon bagay, Biden, bravo, bon bagay, yo poko janm di se Elon Musk ki kraze Etazini non. Yo poko janm di se Jeff Bezos ki kraze Etazini non. Yo poko janm di se sektè prive ki kraze Etazini non. Yo poko janm di sa non. E prezidan yo mete a yo bay responsabilite peyi a wi. Se senatè yo mete yo bay responsabilite peyi a. Nou menm nou kanpe an Ayiti, nou poko ba yon nèg jere anyen. Epi e dèyè moun sa yo, epi nou pap kouri dèyè moun nou mete yo. A mezanmi. Nou pa menm raz non, nou just kite sòt dèyè. M pap poze kandidati m mwen menm. Kandidati m pou kisa frè m? Pou mal jere yon bak. Bon, tande m, se kòm si ou vin di m, m pral achte yon biznis. Nèg la mande m si m pa poze kandidati m. Ou mande m si m pral achte yon biznis. Lè m vini m gade, m wè biznis lan, m wè biznis lan se yon biznis an fayit li ye, m pa p achte l. M pa enterese a m fè avè l. Pou m al poze kandidati m pou yon bagay ki deja tèt anba. Ou pa wè ni tèt ni pye ni devan ni dèyè. Yon bagay ki yon fayit total mal poze kandidati m pou m fè kisa? Pou fè kwa? Yon nèg ki poze kandidati l se paske l pa byen nan tèt li wi. Si kounye an m ret nan yon kay avèk yon fanmi, kay la gen pwoblèm, tout fanmi an met ansanm nou di monchè n ap ede w, ann ranje kay la ansanm men pran devan, mwen menm mwen kanpe dèyè w. M pa gen lòt kote pou m ale, kay mwen ye. M ap met ansanm avè nou. M ap di w oke, ou menm w ap pot pòt, ou menm w ap pot klou, ou menm w ap pot bwa. E pi n ap ranje kay la pou nou tout viv ladan l ansanm. E pwoblèm sa Ayisyen genyen wi. Nan tèt Ayisyen, se yon moun ki pou rezoud pwoblèm li. Nan tèt Ayisyen, se yon moun ki pou vin chanje peyi a. Depi se konsa w pa pral okenn kote, peyi a pa prive okenn kote non. Sou sèl jan pou nou rezoud pwoblèm peyi a, se ke nan tèt ayisyen nou tout pral chanje peyi a. Men pandan nou tout pral chanje peyi a, mwen menm m ap pot klou, misye ap pot fè, misye ap pot wòch, epi n ap chwazi yon moun pou met tout bagay ansanm. E konsa w ka sove yon peyi. Men w pa ka annik rete w di a m pral chwazi entèl. Depi se yon moun w ap chwazi. Peyi a pap janm chanje. Pase dabò, se nou menm ki pou chanje mantalite, se nou pou chanje atitid, se nou pou chanje konpòtman. Nan eta peyi a la, ou panse yon nèg ka chanje peyi a? Pou yon nèg, pou peyi a chanje, fòk nou menm nou deside nou pap jete fatra nan lari ankò. Fòk nou menm nou deside nap met poubèl. Fòk nou menm nou deside nou pap bay moun kout ponya. Fòk nou menm nou deside nou pral lekòl, nou pral edike tèt nou. Epi nap chwazi yon majistra kap netwaye zòn nan avèk èd nou nap peye taks. Fòk sektè prive a deside nap ede tou. Se konsa ou ka sove yon peyi. Kote tout moun pran konsyans. Epi nan mitan tout moun ki pran konsyans lan ou chwazi youn ki li menm pral lidè a. Men pa gen okenn moun, pa gen okenn jezi kris kap sòti pral vin fè yon ponyen pen vin mil ponyen pen. Non. Depi se sa nap tann rèv nou an nou fèk kòmanse tann. Nou pap janm nou pap janm gen pwoblèm, nou pap janm gen solisyon. Jamè. Nou pap janm gen solisyon. Solisyon se nan mitan nou tout li ye. Pa gen okenn moun ki ka vin sove nou la ditou. Okenn. Non. On moun pi vit ka kraze peyi a ke ranje peyi a. On moun ka kraze peyi a. Yon moun pap janm ka ranje peyi a. Jamè. Yon sèl moun paka ranje peyi a nan eta li a la. Pou peyi a chanje son konsyans tout moun dwe met ansanm pou pran ansanm pou wè ki jan yo ka fèl. Ou ka pran yon moun ou kraze peyi a, ou ka pran 10 moun ou kraze peyi a, ou ka pran 100 moun ou kraze peyi a. Ou paka chanje peyi sa a ni a yon moun, ni a 50 moun, ni a 100 moun. Menm 1000 moun paka chanje peyi a jan li a la, nan eta li rive a la. Menm mil moun pa ka chanje peyi ya. Se yon majorite k pou deside, k pou pran yon frap pou di yo vle peyi ya chanje. Depi w ap chèche eskiz pou di ah peyi ya kraze se 10 moun, 20 moun, 30 moun, nou poko janm nan, nou poko janm nan pale serye. Dayè, jounen jodi ya peyi ya pa kraze non. Peyi ya pa kraze. Ayiti pa kraze. Chak katye nan peyi a kraze. Imajine w nan yon katye tankou jalouzi. Si anndan jalouzi nou pa ka pot solisyon pou kominote jalouzi a pou kont li, san w pa pale Dayiti, peyi a pap chanje. Peyi a pa ka chanje. Jalouzi se pa boujwa k kraze jalouzi. E moun jalouzi k kraze jalouzi. Se moun jalouzi ki kidnape moun anndan jalouzi. Se moun jalouzi k anpeche moun jalouzi viv. Se moun jalouzi ki vòlè tè moun jalouzi. Site solèy e pa boujwa k kraze site solèy. Se moun site solèy ki kraze site solèy. Se moun site solèy ki kidnape moun site solèy. Se moun site solèy k ap vòlè tè moun site solèy. Si chak zòn sa yo pou kont yo pa ka ranje tèt yo, pou ke lè w adisyone tout ansanm li vin ba w peyi a. Men, afè pou w ap met nan tèt ou, se yon boujwa ki kraze Site Solèy, se yon boujwa, se boujwa ki kontwole Vilaj de Dye, se boujwa ki kontwole Gran Ravin. Okontrè, bann vòlè sa yo pa p janm vle ke boujwa met ansanm pou chanje peyi a. Yo pa vle. Ou pa wè yo pa menm vle boujwa antre nan politik nan peyi a. Yo pap janm vle l. Yo pa vle moun edike. Yo pa vle moun ki entelijan. Yo pa vle moun ki reflechi. Yo vle ke peyi a vin tankou yon bagay, tankou yon jeng. Se yon jeng n ap viv wi la. Chak katye gen chèf yo. E sa yo te vle. Ou gen yon chèf gang la, yon chèf gang la, yon chèf gang la. Yo domine katye a. Yo maspinen pèp la. Yo maspinen popilasyon an. Yo vyole tout pitit pèp la. Epi yo fè yo pa janm ka pale. Moun yo pa janm ka pale. Ou panse gen moun serye k pral vin pale anba live la? Pa gen moun serye k ka vin. Moun yo pè. Kiyès ki ka vin pale anba live la? An grann majorite se gangstè wi. Se bandi, e vakabon. E yo menm ki pi alèz pou pale. Jounen jodi a Ayiti moun serye pa pale ankò. Moun serye pè pale. Yo pè. Enben toutotan ke On konsyans pa pran menm bandi a pa reyalize ke jan peyi a ye a la l pap bon pou li enben nou poko ap chanje fò yo kontinye manje kaka toutotan pe bandi sa yo pa sispann manje kaka yo pap konprann nesesite pou yo sispann fè pèp la soufri non yo pap konprann. E sa deranje yo lèm pale. Ou wè chak fwa m pa pale yo alèz. Depi m fon ti pale, yo mal alèz. Paske menm lè yo eseye dekoupe sa m di a, yo gen pwoblèm. Menm lè m dekoupe sa m di a, yo gen pwoblèm paske verite a ba yo pwoblèm. Verite a ba yo plis pwoblèm. Ou nèk ki di se yo k ba yo zam. Se sa ki pi fasil pou di. Se yok ba yo zam. Li klè wi kiyès ki ba yo zam. Yo mare plizyè deja. Yo poko janm jwenn yon boujwa k bay moun zam non. Yo poko janm jwenn yon grenn apa de moun k ap voye monte fè spekilasyon. Yo poko jwenm yon moun pwouve menm yon prèv tanjib ke gon moun yon boujwa yon nèg sektè prive k te konn bay zam. Sa pa egziste. Pandan yo gentan arete plizyè dyaspora nan afè zam yo nan prizon isit deja, blan arete plizyè deja. An Ayiti yo arete yon pakèt moun, yon pakèt moun ki nan bay zam, distribye zam nan katye popilè. Nou pap janm di yo. Nou pito fè kòmsi nou pa wè yo. Sa pa bon pou nou. Kite yo ta jwenn yon sèl nèg po klè yo te jwenn ki tap bay zam. Tonnè kraze m, ou tap tande anmwey, bri, bri. Tann dat yap di bay sa yo poko jwenn yonn. Nèg yo te vin a yon radòt yo di se 11 fanmi ki tap bay yo poko janm ka bay non 11 fanmi yo jis kounye an yo poko janm ka bay oken prèv nan tout sa yo voye monte sèlman Yon nèg ki di Boulos te janm gen prèv Boulos te konn bay zam frèm kibò kiyès ki te vin a prèv sa kilè kibò aa mesye sispann ranse non mesye sispann ranse non. Nou bliye lè kòman rele premye minis Jouthe te di lè yo te kenbe zam Senmak yo. Misye te di se rat pay k ap manje pay kay. Nou bliye? Se yon premye minis wi ki te di se menm moun anndan phtk k ap bay zam pou kraze peyi a. E Jouthe wi. Premye minis Jouthe wi ki te di l. E pa mwen non. Yo ta arete yon ansyen chèf polis mete l nan prizon. Yo ta arete yon ansyen minis enteryè phtk yo mete l nan prizon wi. Nou bliye? Pou kagezon zam ki te antre Senmak wi nou bliye. Èske nou bliye? Mentò Johnny, m ap tande kesyon w lan, repoze l ankò frè m. M ap tande l. Repoze kesyon an. M ap reponn kesyon ki moun ki entelijan. M pa ap reponn kesyon moun sòt. Blondy, Blidy, Meyis di se pi gwo mal nou te ka fè sou latè nou detwi prezidan Jovenel. Blidy, ban m di w. Kiyès ki detwi prezidan Jovenel Bidy? Kiyès ki te sekirite kay prezidan Jovenel? Se boujwa, ki boujwa ki te sekirite anndan lakou kay prezidan Jovenel? Ki te ouvè baryè bay moun antre, vle di? Kiyès ajan sa yo pa rekonèt yo non? Poukisa jis jounen jodi a, yo poko janm ka di nou kiyès ki te bay ajan sa yo kòb? Poukisa jis jounen jodi a, yo poko janm ka esplike nou istwa a vrèman? Nou poko janm ka konn vrè istwa a? Kiyès ki te pèmèt mèsenè sa yo antre? Kiyès ki te minis afè etranje k ba yo viza? Blidi. Pa kite yo pran nou pou timoun tande. Pa kite yo fè pwopagann a dosye a pou prezidan Jovenel pa janm jwenn jistis tande w li di. Mwen menm se premye moun ki bezwen prezidan Jovenel jwenn jistis paske se menm moun anndan phtk yo k manje l. E menm yo menm nan. Pou rezon pa yo. M pa konn pou ki rezon. Mwen menm li te di m ba l peyi a m kouri m ale. M vin chita Miami, Etazini, m ye nan mitan blan. Etazini, telefòn ou sou souveyans, tout afè w sou souveyans, kont an bank ou sou souveyans. Kiyès k ap fè envestigasyon? Se FBI wi. Yo gen nimewo tout moun ak kiyès tout moun te pale, sitou moun ki Etazini. Pa repete tenten. Pa kite moun touye dosye a, fout li nan yon twou pou nou repete tenten epi pou moun ki fè bagay yo vre pou nou pa janm jwenn yo. Kiyès a nevè dimaten ki te premye minis ki di tout bagay sou kontwòl nou mèt poze? Se bon boujwa nou. Se bon boujwa. Kale je nou si nou vle jistis vre. Si nou, si nou pa vle jistis, kontinye voye monte. Kontinye repete tenten ke moun yo ap di kap kache kouvri, kouvri fèy, kache sa. Mwen mwen te gen prezidan, pwoblèm a prezidan Jovenel, pwoblèm piblik, e pwoblèm yo toujou la, yo toujou egziste. Misye tap voye monte, m pat dakwa vel, m reponn ni piblikman. Pa gen anyen plis ke sa. Misye di m bay peyi a, m jete m. M ba l peyi a. Pandan m bay peyi a, m vin nan peyi blan ameriken. Kote yo ka kontwole tout wout mwen, tout sa m fè, tout kiyès mwen pale. M pa t gen kontak a ni okenn sekirite, m pa t byen a okenn nan yo. M pa t nan phtk. Donk ke n al chèche kote bagay la sòti byen, pa voye monte ni pa kite moun ap voye monte pou anpeche nou jwenn sa n bezwen konnen an. Pa voye monte. Tande Blidi. Donk Blidi m te vle reponn ou sa pou konnen byen. Anndan pou n chèche konn pwoblèm nan. E mwen menm tou m vle konnen. M ta renmen konnen. Yo gen pi fò moun yo nan men yo, yo pa vle ba n rezilta a. Fò yo ba n rezilta. Rezilta a gen lè twò lou. Pase rezilta a se anndan kay li ye menm. Yo pa vle di nou. Yo vle kite n konnen se deyò. Se deyò. Non. Non li di. Nou pap pran sa nan men pèsòn. Nou pap pran sa nan men. Fò yo ban n bagay la jan l ye a. Yo di nou se mèt chat la k manje chat la, fò n konnen kiyès ki mèt chat la. Yo di nou se parenn ki manje l, fò n konnen kiyès ki parenn nan. Non. Nou pap nan voye monte, ni nou pap nan kache fèy kouvri sa pou pèsòn. Non. Sekirite ki te nan lakou a yo la a, kiyès yo ye? Kiyès ki fè yo ouvè pòt la bay antre? E sa n bezwen konnen. Nou bezwen konnen. Nou bezwen konnen. Gen anpil moun ki konnen. Kiyès ki te di mango a mi? Mwen menm mwen di mango a mi. Sa sa vle di? Mango a mi vle di ki sa? Ah non son pawol yon moun te di ki fè ke sa vle di se li non non non li tro fasil non nou pa nan sa non moun ki bal antre a m pat ayiti m pa konn anyen m pa gen anyen pou m wè la dan m te lotbo pa vle pa pa no sa pap pase non non non non non a pa fè sa mezanmi pa fè sa nou tro alèz nou tro alèz pou nap repete tenten fè moun fè nou repete tenten pou yo kache sa yo vle konnen an fòn konnen Kiyès nan phtk? Kiyès ki fè l? Pou ki rezon? Kiyès ki mèt chat la? Non. Kiyès ki gen kontwòl sekirite ki te nan lakou a? E pa mwen. M pa t sekirite, m pa t gen kontwòl sekirite, m pa t nan lapolis. Chèf polis lan se phtk ki te mete l. Premye minis lan se phtk ki te mete l. Prezidan an ton phtk. Sekirite ki te nan lakou yo phtk ki mete yo. Mezanmi, nou pa p pran nan pyèj sa a non. Nou pap pran nan pyèj sa non. Nou pap pran nan pyèj sa non. Nèg yo fa fè yo antre yo an fanmi, an zanmi e alye. Ok? Nou pap pran. M pap pran nan men pèsòn. E m ap di nou fè atansyon. Gon moun, gon moun mwen kap veye, vire bouch li, fè atansyon a yo. Sanble menm moun sa te ladann. Menm moun sa yo. Fè atansyon. Yon nèg prezidan, li gen nenpòt 200 ajan sekirite k ap sekirize lakou lakay li, li gen yon kòtèj nenpòt 25 machin. Kiyès ki kapab antre nan mitan 300 ajan sekirite sa yo pou al fè sa l ap fè a la a? 300 ajan wi pou antre pou fè sa la a? Epi nèg la ap diw oh ou te di mango a mi. Donk pasem di mango a mi, sa vle di m ka antre nan mitan 300 ajan sekirite pou m vin fon bagay konsa. Sispann repete tenten non mezanmi. Bon kantite bagay yon moun ka di, m ka di mil bagay kem vle. Bon m gon pwoblèm politik a nèg la m repetel m dil sam vle. Tansyon misye tap pran, m wè son prezidan ki pataka fin fè mandal, yo tap fèl bay demisyon. M te gentan di mango a mi li pral bay demisyonl. Li paka kontinye, li paka fè eleksyon, li paka fè anyen. Yon pati politik ki kontwole tout aparèy leta a nèt, yo gen 11 ans sou pouvwa. Yo kontwole depite, senate, yo kontwole la dwann, yo kontwole minis, yo kontwole premye minis. Dayè, nou konn istwa menm moun ki konn bat minis anndan pati politik yo. Nou pa janm tande Dimitri nan bagay sa. M pa konn antre nan palè, m pa konn met minis, m pa gen direktè jeneral, m pa met polisye, m pa met anyen. Map reponn ou kesyon m vle men kote m chita la m di w Miami telefòn mwen sou kontwòl, kont an bank mwen sou kontwòl, kote m ale sou kontwòl, m son nèg ki sou kontwòl depi plis ke 3 zan edmi mezanmi 3 zan edmi sou kontwòl Bondye fè mèsi Bondye Jovenel te fè m kite peyi a pase si m t Ayiti mezanmi nou wè nan kisa m te ye ou wè si m t Ayiti. Yo tap monte lakay mwen vin pranm yo tap di e mwen wi. E chans pam mwen te Miami wi. Nou peyi blan kote gen tout kalte vrè envestigasyon se pa envestigasyon anba tab. Kote yo ka kontwole telefòn mwen, yo ka kontwole ak ki moun m pale, paske sinon mesye m tap cho vre wi. Nèg yo tap lage bagay la sou dom vre wi. E l tap mòde wi, yo tap mòde m vre wi. Mèt chat la tap lage bagay la sou vwazen an wi. Chat la fin mouri, yo t ap di mèt chat la e vwazen k manje l. Epi nou tèlman nan fon seri de moun sòt. Ou se wi mango a te mi vre, mango a te mi. Misye te chèche met tèt li nan pozisyon difisil. Misye te mete tèt li nan pozisyon an fas yon seri de dwòg dilè k t avè l. Misye te kòmanse ap vann yon seri de dwòg dilè. Ou sonje arete yon yal avè l Ozetazini ki te pwòch li k te nan palè. Misye komanse ap pale avek la Russie, misye komanse ap pale avek yon seri de enemi global blan, misye met tèt li nan pozisyon ekstrememan difisil. La ri a komanse leve sou li, misye ap mete pri gaz tèt nèg.